Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. M gen yon ti konsèy pou nou jis avan m kòmanse emisyon sila. Nou wè nan lavi, pa janm mete nan tèt ou wap fè tout moun plezi. Ou ka fèt nan yon fanmi, gen moun nan pwòp fanmi ou ki pa renmen ou. Eske nou konprann sa m di a? Sa vle di, jodi a w aji yon fason, ou fè gwoup sa a plezi. Men, lòt gwoup la, l ap boude. Demen si Dye ve, lè w aji yon fason pou w fè lòt gwoup sa a plezi, ebyen gwoup ou te fè plezi avan an l ap boude. Se nan sitiyasyon sa a m ye, men, m konprann byen. E. M ap debouye m. Tande byen sa m pral di nou an. Hier soir, il y a des gens qui m'ont envoyé des photos. Se foto Izo Vilaj de Dye. Anpil foto, ah foto anpil se kòm yon album. Sa vle di, nèg yo vle demaske Izo paske Izo antre nan yon lojik kòmsi mete kagoul chak jou. Ebyen. Antouka nou wè izo sa se izo vilaj de dye. Kounya m pral di fanatik yo yon bagay. Gen yon nèg ki voye foto izo ban mwen yèswa men etan done ke gen anpil dosye ki nan aktyalite a m di ben ekoute je vè konpile sè zenfo la epi m ap fè yon emisyon petèt pou m kapab pèmèt moun yo wè. Sitwayen an dim sa, gade byen poun wè an yo voye vizaj izo baw epi ou pa metel. M panse w te bon moun wi e menm mafya yo. Kounya sa pou nou konprann nan dosye sa se ke menm sitwayen sa k voye foto a pou mwen an li dim konsa atansyon wi fè on jan pou nimewo m nan pa parèt. Eske nou konprann? Donk sitwayen an pè men kòm mwen menm se Sentoma m ye se Woben Dèbwa m ye M ka pran nenpòt responsabilite. Ou pa konprann non. Ou menm ou pè wi. Men mwen menm m moutre w ke mwen pa pè. E mwen vle pwoteje w tou. Donk, kòm se menm gang yo, ebyen gang nan poste foto gang parèy li. Eske nou konprann? Kounya, tripotay lakay w ap fè dezòd wi menn. Ou gen yon videyo nan men w konsa, yon videyo lò konsa, ou sal li bòdè. Ou konnen fò m ba w yon ti bigòp tou. Antouka m on ti video kote izo tap pale vizaj nu ann gade. Se paske nou menm te gen te gen yon gran gèt te gen depi kèlke tan sem kòrèk kounye a nou menm san leta pa ban nou kòb san leta pa pale ansanm avè n nou wè twòp moun mouri sou konsyans nou nou menm nou chaje fè lavè kounye a leta li menm E pou leta pran responsablite l. Imajine w byen, ou ap wè nou menm nou fin fè lapè sa, pou leta kite wout la bloke konsa, pou yon moun ap sot kafou pou l ap fè katèd tan, senkèd tan nan wout. Sa pa fè sans. Enben nou menm nou te pran lari a la pou leta pran responsablite l. Ou ap wè yon ti lapli k tonbe la, gad fatra k gen sou Bizantnay a la, gad fatra k gen nan Matisan, tout Dèlma, gad fatra k genyen. Men Izo, gen anpil moun k ap di ke lapè sa se lapè pèpè, e lapè konn fèt deja men sa pa rive rete, men lapè sa li menm, kisa w ka di moun yo? Bon Moun yo la, moun yo ka di sa yo vle, paske sa tandèt moun nan gen dwa lage l. Men m pa kwè sa. M pa kwè sa. Li tou, menm si yo te la pèpèpè, 10 jou lapè e lapè. 10 jou lapè sa, pa konn konbyen moun ki t ap gentan mouri. Men Izo, ki mesaj ou genyen pou moun ki pral nan Sid, moun k ap sot nan Sid, e notamman moun Matissi, Fontamara, moun twazyèm nan, ki mesaj ou gen pou yo? Bon moun kap pase nan twazèm moun yo pral nan zòn sid la si e kòmsi pa bal si l panse yap pran bal kòmsi pou yo mouri yo mèt pase si yo panse kòmsi se bal yap pran yo mèt pase paske nou menm nou pa chwazi pou moun viktim ankò e donk sitiyasyon la pè dirab bon m pap di la pè dirab paske. M bay tripotay lakay kredi a bon brèf. M gon twazyèm video. Talè a sitwayen sa te kòmanse pale men lèm pran sanm poum tandel m wè se Dabens bandi lakwa peris la nèg sa ki te toujou ap menase yon jij nan zòn nan nèg sa ki toujou kanpe tennfas pou batay ak polisye bon nèg yo tounen ankò an nou gade video sa nan entegralite li. Yeah Hola Ti bout video sa m lage a la menn m vle pale de a popilasyon latibonit lan spesyalman yo Ou wè gen yon gè k ap leve la a se gè Jean Denis Savien men gè Jean Denis Savien an li te leve deja li te myèl nan lè nèg yo te pèdi prezidan Odma Te gen mèt rock, sexy kòm jounalis ki tap mande lapè. Arive vre nèg yo te vin gen lapè. Men pou n kontwole sexy menm espesyalman jounalis rele sexy a, m kwè ki nan radyo revolisyon entè senmak. Si m pa twonpe m se nan revolisyon entè l ye. Ok. Misye li menm ki te mande lapè, se menm li menm ankò ki toujou ap pale, ap leve tèt pèp la pou bloke latibonit lan kòmsi pou leve goumen ankò. Men m vin analize yon bagay, kòmsi lè misye mande lapè yo son kòb li jwenn. Nan lè kòb la li menm yo kòmanse brase, l kòmanse fonksyone, li leve gè a ankò. Paske misye se misye ki manipile ti mepri, l fè ti mepri fè sa l vle, sa l pito. An tèm, kòm enbesil la li menm, li genlè pa t al lekòl, imoral la. Lè Sexy di l yon bagay pou li menm se yon byen Sexy ap fè pou li, paske nèg sa yo pa pa pitit. Mwen se son nèg jounalis, pase m wè nan rèv misye, Dapre li menm, li gen panse al pran otorite kanmenm chak depite, senatè nan Latibonit la. Ok, eske Jean Denis sèlman ka voye seksi moute? Lè ou fas tout baz sa yo, ou ale pou senatè, depite kèlkeswa sa li ye a, sa vle di lap frape an fas ou. Baz mwen an poko a san asdi lap frape an fas ou. Eske baz ti mepri Jean Denis sèlman nèg sa yo ka voye ou moute? Non monchè. Imedyatman ou al pou otorite nan met beny de san Latibonit la akoz de ou pa ka anyen non nan Latibonit la. Bon gon gwoup gang ou apiye. Mesye, nèg yo konn gè sa yap level, gè sa vya Jean Denis sa. Wè mwen menm poze. Wè nan lè mwen menm paske ou konn ak san as tap frape, m te di sa nan radyo anvan, anvan m tal met pye m atè lakwapeye si m te di m gen pou m bloke lakwapeye sa m te fèl. Wè si Yssavie pat fè lapè, baz mwen a no jou, baz mwen, nèg yo patap ka akonpanye bandi lapolis pou al demantle, pou al demantle baz la. Paske yo patap kapab. Paske Savio te fè lapè. E nèg yo te toujou ap preche m lapè. Nèg Savio te di mesye poze. Imediatman non menm ki gran baz sa non fè lapè. Fè lapè pito mesye. Antouka moun ki te bezwen wè imaj Izo yo, m panse nou satisfè. Paske le fèt ke nou vle yon bagay e nou poko wè l, sa w tande a la a, nou geta fè anpil panse. Ayisyen, si se pou konsa nou pap janm chanje. Nou pap janm yon peuple paske m ta kapab di si nou bay yon moun fè yon travay mezanmi travay la poko fèt ret tann pou nou wè ou voye yon foto ban mwen nan maten nan apremidi ou gentan ap trete m gang lefèt ke m poko poste l hein m ta renmen nou konprann wi hey tèt chaje pèp ayisyen bon antouka degaje nou kounya la bagay la nan men nou fè sa nou vle men m fini pa konprann m pa pran presyon ankò m pa pran ankenn presyon nan men fanatik paske. Gen anpil se bon moun men gen anpil tou ou te mèt fè yon deseni wap bay verite yo pap janm konprann ou. Nou pral kite w avèk Youri Latortue. Youri Latortue, Antoine Rodon Bien Aimé epi Marie Denise Claude atravè yon konferans pou laprès ebyen yo pwononse yo sou sa kap pase nan peyi Dayiti. Poukò li la? Ensekirite ki te kòmanse Depi, nou te ka di, ane 2021 an te mennen aske Gran Sid la vin bloke. Ariel pran pouvwa a le 20 jiyè, anviwon on mwa edmi aprè, e ennan aprè, le Gran Sid li toujou bloke, e jewografi gang yo, li vin etale sou petèt 60 pousan nan zòn metwopolitèn nan. Sa vle di, Li pran Anba Lavi, li pran Bwa de Misyon, li pran Site Solèy, li pran Bwa de Bokè, li pran Pènye, e la Bab, li pran Taba, e la avanse sou Refren. E nan mitan vil la kote ke ou ka di bandi yo pa prezan, kidnaping fèt devan nèg yo. Sa vle di ke ou pase nan yon sitiyasyon de sekirite a yon sitiyasyon danachi. E le pire, le pire, Pandan nou soti nan Gran Sid, nou pase nan tout santre vil la, nou monte Pènye, Le Gran Nò, Le Gran Nò, li yo menase pou yo fèmen l. Sa vle di, depi anviwon de twa semèn, regilyèman e kotidyènman, onivo de Kanaan, y ap sezi kamyon, Hein mesye yo di yo oblije peye pou pu machandiz ka pase nap gade komèsan senmak yo e sou gade byen operasyon polisyè yo yo pa fèt nan zòn kote ki gen pwoblèm lan yo fèt sou wout la e kòman mesye yo opere yo soti ebyen nan mòn nan yo desann. Kon yo desann, ou tande bare, gen tire, lapolis vini, mesye yo remonte trankilman, epi yo tann ankò pwochen kamyon an pou yo fè wout. Donk sa vle di ke le jou ke mesye sa yo, yo fin pran tout kamyon yo, yo fin gen kòb nan men yo, yo gen ase de kapasite, ebyen yo pral bloke wout la. E lè yo bloke, y ap bloke e bò kanal lan, e kote pou al Mibalè, Legrandò ap bloke tou. Eske n ka asepte yon sitiyasyon konsa? Non! Li pral swivi nan tout Latibonit la e nou ankouraje pou l fèt e nan depatman Sant e nan depatman Nò paske si Kanaran bloke, zòn Mibalè a bloke ebyen lè sa a Pòtoprens izole e kòm lòt kote yo pa gen enfrastrikti pou tout bagay yo vini ou pral rive nan yon sitiyasyon ke peyi a pral genyen lanarchi, pral genyen lafwòtman. Epèn pote tout solidarite li avèk komèsan Sen Mak, komèsan Latibonit ki pwal kanpe pou di ke jisteman fò bagay yo chanje. E nan sitiyasyon sa a nou oblije pran responsablite nou paske ou gon gouvènman ki p ap ni gouvène ni administre. Dayè menm gouvènman sa a li okouran e l konplis chak swa ki sa k ap pase. Ponp yo ap bay gaz avèk machin nan dwoum pou y al vann lajounen a pri elve e ponp yo fèmen lajounen an. Malere pa ka gen gaz. E pandan ke sa fèt la, gouvènman an byen kontan l ap sèfe sou sa paske pou l di ke si w achte l deyò a a mil dola, si w achte galon an a 2000 goud, enben ban m pwofite monte l. O gouvènman! L asosye avèk moun sa yo k ap fè mache nwa nan nuit, anpil kamyon k ap plen dwoum, epi lajounen ti pèp sa a ki difisilman ka rive fè 500 goud nan jounen an, li oblije tout kòb li fè a achte yon galon avè l. Gad bagay sa! Menm gouvènman sa a ki pa ka rezoud kesyon ensekirite a nan administrasyon l ankò, anarchi nan sa l ap administre o gaz li pa ka administre, anarchi egalman nan la kesyon de sekirite li pa ka fè l. E kisa nou gen la a? Le 15 jiyè ou gen yon kominote entènasyonal ki vle renouvle BINUH jan l te ye a. Renouvle l paske ayisyen sa yo nou pap okipe yo. Eske jodia nou ka konte sou kominote entènasyonal la? Non. Paske yo vle kenbe statu quo a jan l ye a, sa pa enterese pèp ayisyen. Dayè, se premye fwa m wè sa, dè milye de moun ap deplase site solèy. 2 zè, 3 zè di maten an, pa gen yon nòt de kominote entènasyonal, pa gen yon nòt de gouvènman. Se kankou moun sa yo k ap deplase a, Loni rekonèt sa, se de mouvman entèn, de migrasyon di a la vyolans. Pa gen moun ki di anyen. Moun yo kite lakay yo, kote yo prale? Yo sot Site Solèy, yo pral Pènye, yo gen pwoblèm. Èske yo ka vin Delma? Non. Yo ka vin Petyonvil? Non. Tout yon mouvman konsa ap fèt yon peyi kote ke moun akoz de vyolans ap mouri, premye minis pa pale, entènasyonal pa di anyen. Se petèt sa nou di o nivo lokal. Nou ap, n ap apiye tout mouvman pasifik k ap fèt pou retire gouvènans sa a la. Paske nou wè ke l pa kapab. E se poutèt sa, nou anonse tout apui nou a mouvman k ap fèt Senmak demen, ke se swa grèv, manifestasyon. Sepandan, n ap apiye tout mouvman ke popilasyon ap fè. Li pa nesesèman ke nou lanse modòd. Popilasyon an, l ap fè yon mouvman, men l ap apiye l, depi l pasifik. E n ap kontinye konsète avèk alye yo pou nou anonse dotre mouvman ki pou akonpanye popilasyon sa a, paske apati de sa nou di la a, popilasyon an pou kont li wi, entènasyonal la fèmen je l, l ap gide Ariel, l ap eseye renouvle MINUH pou yo ka fè yon lòt kòb ankò, petèt avèk menm mandat Lalim nan. e ou rive nan yon sitiyasyon kote le grand nord menase bloke, sa vle di menm pri ou te gen nan nò la depi sa fèt li pral double pandan ke malerezman lapolis pa ka konsolide kote li te kenbe yo, nou wè menm nan mitan latibonit la kote ke lapolis te okipe yo retire kò yo, yo pa menm ka konsolide banditis la retounen. Sa vle di ke non sèlman l ap elaji an zòn metwopolitèn, l ap retounen nan yon fwaye kote l te la deja. Antanke moun k ap fè politik e ki konnen nou gon responsabilite anvè pèp ayisyen an e peyi a, nou te pran responsabilite nou. Nou te di depi byen avan, si nou te kanpe gade, Nou tap rive la kote n ye a. Anpil moun pat konprann. Anpil moun pat tande rezon. Jodi a, nou rive nan bi an. Jodi a, tout moun vin rann yo kont sa Penn te konn ap di depi plis pase 10 mwa a ke Ariel Henry pa gen ni volonte ni kapasite, li pap kapab adrese lè vrè pwoblèm pou l ta pote solisyon pou pèp ayisyen an. Tout moun te fè kòmsi yo pa tande. E jodi a, nou fini. Jodi a, timoun piti pa epanye. Jodi a, vyeya pa epanye. Jodi a, moun ki anplwaye k ap travay nan Leta pa epanye. Jodi a, lapolis, polisye yo, vi tout menase, vi tout an danje. Pa gen moun ki pa menase jodi a. Nou menm ki nan près la, nou soti la pa gen yon k di l ap rive lakay nou, yo p ap gentan kidnape nou. Tout moun ap kriye jodi a. Tout moun ki gen frè, ki gen sè, ki gen matant, ki gen kouzen, kouzin, ki gen kondisip, yo di a yo tout, yon fason oubyen yon lòt, y ap plenyen, y ap kriye, fòk yo jwenn lajan prete pou y al peye yon premye ranson, yon dezyèm, yon twazyèm pou kidnaping. Alò ke nou menm nan pen nou te di fòk nou kanpe ansanm pou n kwape fenomèn sa a. Nou gen yon gouvènman ki pa kapab. Nou gen ekip moun ki pa kapab. Yon ekip manfouben ki la, sa pa vle di anyen pou yo. Masak Site Solèy, masak Laplèn, masak plizyè lòt kote nan peyi a, sa pa di gouvèneman an anyen. Men depi gon moun ki tonbe nan peyi etranje, Premye Minis lan gentan konnen. Ankò pi! Yo pran Tribinal de Premyè Enstans de Pòtoprens depi plis pase yon mwa. A kelke mèt biwo premye minis lan, li pa okouran. Premye minis lan pa konnen, gouvènman l lan pa konnen, e anyen pa fèt. Jodi a nou vin di, apre tout konsiderasyon sa yo, apre tout konsta sa yo, mizè, grangou, chomaj, kidnaping, ensekirite, vyolans, sou tifi, sou gwo fanm, Pèn vin mande pèp ayisyen yon fwa ankò, leve kanpe. Leve kanpe toupatou, le Nò, le Sid, Plato Santral, Latibonit, Lwès, pou n site sa yo sèlman, leve kanpe jodi a menm. E leve kanpe san pran souf. Nou p ap leve kanpe pou Pèn, nou p ap leve kanpe pou yon moun, nou p ap leve kanpe pou yon pati politik, Men n ap leve kanpe pou tèt nou paske nou tout menase. Mouri ajenou se mouri mouri. Mouri kouche se mouri mouri. Mouri san pale se mouri mouri. Kanpe pou n mouri debou, kanpe pou n mouri avèk baton nou nan men nou pou n nan sou lechanbatay. Se nan chan batay pou n mouri. Nou pa ka kwaze bra nou, y ap vin tiye nou. Y ap kidnape nou, y ap vyole nou, grangou ap tiye nou. De kòb y ap mande nou bagay nou pa p janm konte nan vi nou, grangran paran nou, pitit pitit nou pa p janm konte, y ap mande nou l. Konnen nou pa jwenn li. Gen de moun strès k ap tiye yo. Konbyen moun ki fè kriz tansyon jodi a? Konbyen moun ki fè sik jodi a? Konbyen moun ki fè stròk jodi a? Se jan de bagay sa yo. Ebyen kèlkswa fason nou mouri, ebyen jodi a si nou pa ka mache lajounen, Nou pa ka dòmi lakay li a antre pran nou. Se mouri n mouri. Nou vin mande tout moun pou yo leve kanpe. Leve kanpe jodi a menm. Tout taksi moto, tout chofè machin, tout ouvriye, polis nasyonal la dwe kanpe. Twòp polisye mouri. Twòp moun nan près la mouri. Twòp medsen kidnape. Si medsen yo pa kanpe sa vle di yo ensansib. Si polis nasyonal la pa kanpe pou frè yo ki ap asasine chak jou, bon nou menm anndan pen sa revòlte nou. Nou menm anndan pen nou fristre jan nou wè polisye yo ap tonbe. E se sa k fè jodi a nou mande polis nasyonal la pote kole avèk pèp la. Pote kole avèk tout moun k ap manifeste jodi a pou n fini avèk ekip Ariel san pitye sousou pandan sa a pase andeyò nan peyi m. Gon lwa k rele lenglesou ki pa janm bouke bwè san. Kòm yo te fè yon karikati, yo te montre ke Premye Minis lan nan bòl san l l ap bwè, l ap pran plezi l nan bòl san l. Men jodi a, nou konnen ekip moun sa yo, lè yo wè san, kè yo kontan. Men nou menm lè nou wè san, kè nou tris. Nou aflije. Nou menm jodi a, nou pa gen bouch pou n pale. Lakay nou, nou prèske pa ka dòmi ni manje paske twòp san ap koule. Nou mande Polis Nasyonal la pote kole avèk pèp ayisyen an. Pou yo fon sèl. Jodi a, demen, samdi, dimanch, lendi, pou n debarase peyi a de Ariel Henry ki reprezante yon obstak majè nan lavi pèp ayisyen an, ki reprezante pou nou menm lè dif lèg lejib sou do pèp ayisyen an. Mwen kwè ke pou kò nou, nou pap ka fè anyen, se sa fè nou envite tout lòt gwoup. Tout lòt gwoup, kèlkeswa non ou te pote a, ou te mèt nan pouvwa a jodi a, li pa twò ta pou jwenn padon, paske la ou dwat, la ou goch, te jwenn padon a la dènyè, la ou dwat te jwenn padon nan dènyè segond yo alafwa, ebyen, ou menm ki anndan pouvwa desolidarize w kounye a menm. Desolidarize w pou w montre ke ou te, ou konn pèp la egziste e ou te bò kote pèp la yon fut un tan. Se nan sans sa a, nou mande mobilizasyon jeneral nan tout komin yo, nan tout depateman yo, bare anwo bare anba, n ap fè sa jedi, vandredi, samdi, dimanch jiskaske kominote entènasyonal la ki mete Premye minis nou an la avèk gouvènman l paske pa pèp ayisyen k mete l se pa nou k mete l nou pa rekonèt li ke yo vin pran l epi pou n chita ansanm epi pou n jwenn vrè konsansis la pou gen yon gouvèneman de konsansis ki pral vin chita ki ap osèvis e alekou ki pral adrese lè vrè pwoblèm epi pou n pote solisyon